Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter bah ou une nouvelle émission. Est-ce que tout le monde en forme? Est-ce que tout bah ok? Euh, bon, c'est que ça va aller pour les gens qui sont à l'étranger. Beaucoup de nostalgie, bien sûr. E sila yo ki an Ayiti nap eseye kenbe se pati pou cette nouvelle emisyon Operasyon Lapolis. Daprè sa Lapolis di, gen yon bandi ki mòtèlman blese, yon lòt apreyande, yon zam a few sezi. Bandi notwa, se sa Lapolis ekri, ki rele Blaze Ron. mòtèlman blese nan echanj de tir avèk lapolis nan aprèmidi dimanch 19 fevriye a nan nivo kartye Sent Filomèn, departeman di Nò. Li te gen nan men li yon revolvè kalib 38. Nan kad operasyon sa ki mennen pa bò kote fòs lòd yo, Wilson Jean, ki gen 23 lane, manb gang ki genyen nan tèt li Ti Pòtoprens, ensi koni, ebyen, Mesye sa yo ki se ti Pòtoprens, Caderson ak Blaise Ronde, ainsi connu, yo enplike nan plizyè meurtre par bal, vòl ak asosyasyon malfetè. Kanta lòt endividi yo menm ki te akonpanye yo, nèg sa yo chape poul yo, pami yo chèf gang ti Pòtoprens. Pou kouwèlye la a, Wilson Jean plase nan gardavi annatandan suit jidisyè yo. N ap raple ke lapolis. rann ni sou plas apre li fin enfòme pa rapò ak prezans malfra sa yo nan Sent Filomèn nan kad yon reyinyon. Tèt chaje. M pap fè kòmantè sou dosye sa a menm. Ditou pa. Enfòmasyon an vrak, omwen genyen 13 migran ki mouri nan yon aksidan otobis jounen lendi an nan peyi Meksik. Daprè otorite meksikèn yo, ta gen ayisyen, venezyelyen, Kiben, alò Kolonbyen, yo menm ki pami moun ki jwenn lanmò yo. Deja gen foto yon kadav yon moun ki tonbe o nivo de Kriswa, men nou pa genyen twòp enfòmasyon pa rapò ak endividi sila a ki pèdi lavi li. Ebyen, n ap chache gen plis enfòmasyon sou ka endividi sila a ki pèdi lavi l e n ap pote plis enfòmasyon ba ou Nan yon lòt emisyon, n ap rapousib avèk enfòmasyon yo, omwen 3 moun pèdi lavi yo, 213 lòt blese nan lòt tranbleman de tè ki frape peyi Turki. Nouvo tranbleman de tè sa yo, manyitid 6.4 ak 5.8 nan pwovens Turk Hatay, youn nan zòn ki devaste sa fè 2 semèn pa tranbleman de tè ki te touye 41 mil moun e blese Plis pase 105 mil lòt. Sitiyasyon an vrèman difisil nan peyi la Turki pandan moun yo sou win, ebyen fò n di ke tè a kontinye ap frape. Pwovens Atay, kote nouvo tranbleman de tè la frape youn nan zòn ki te devaste sa fè 2 semèn pa tranbleman de tè manyitid 7 7 ak 7 pwen 6 ki te demoli plizyè milye batiman epi touye 41 mil moun E blese 105 mil lòt, ebyen moun yo kontinye ap viv sou presyon piske tè a kontinye ap sekwe. Ann fon ti pale sou ka Doktè Gérald Dergil. Semèn pase a, se te Jean Thony Lorthé ki se yon jounalis, ebyen jounen jodi a la m ta kapab di se yon medsen. N ap raple ke bandi ame pote boure nan 103 yo pran. Doktè Louis Gerald Gilles responsab pati nou la epi medsen yo ki egzije liberasyon san kondisyon ansyen senatè Louis Gerald Gilles bandi te anlve nan dat 16 fevriye pase a nan Delma 103. Plizyè sektè nan vi nasyonal la yo menm pwononse yo an favè liberasyon Doktè Louis Gerald Gilles li. nan men ravisè yo depi nan dat 16 fevriye pase an, yo te pran li tou pre klinik li an nan Dèlma 103. Sekretè jeneral adjwen pati Nou La, Gerfrid Vertus, denonse anlèvman doktè Gilles pandan li soulinye ke ansyen palmantè a se yon moun ki ap rann sèvis ak kolektivite a, donk yo pa ta bezwen fè li sa. Bandi pa bezwen konnen Siw te bon moun sou pa move moun se malfini yo ye yo plonje sa yo jwenn yo ale avèk li tèt chaje kanada voye yon ti bagay pou nou eske sèt fwa si sa yo kapab reziste ak bon kout bal ebyen fòn di ke gouvèneman kanadyen anonse li livre 3 lòt blende bay lapolis nasyonal dayiti. Se anbasadè kanadyen an akredite nan Pòtoprens li menm ki konfime nouvèl sila, materyèl yo ki rive nan yon kontèks kote gang ame yo kontinye ap defye fòs lòd yo e kontinye tou ap teworize popilasyon an. Se twazyèm flòt veyikil blende Kanada voye bay Ayiti. Nan kad kontra ki te siyen ant 2 gouvèneman yo, 3 veyikil ki reziste ak min e pwoteje kont anbiskad. Dènye veyikil sa yo dwe kontribye ak ranfòsman Lapolis Nasyonal Dayiti dapre anbasadè Kanadyen akredite nan Pòtoprens, Sébastien Carrière nan yon twit. Kisa nap di? Eske nap kouri di bravo Kanada? Nap tann twazyèm livrezon sila li entèvni nan yon kontèks kote Lapolis nan peyi Dayiti, preske a jenou pa rapò ak sitiyasyon ki genyen la, kote gang Savyen ap frape, Vitelòm ap frape, anpil lòt kote nan rejyon metwopolitèn nan ap frape. Sèt fwa si, nou espere ke nèg yo kapab fè kichòy. Tande byen, an m fè yon ti poz pou m ka fè yon ti pale. Si n ap kalkile la, aparaman, lapolis kapab gen 9 veyikil blende nan men l. Bon, tande byen frèch. Lapolis gen anviwon 9 veyikil blende. Lapolis konnen lè l ap antre nan yon zòn, menm lè l pral fè operasyon fòk li antre ak onè epi respè. Lè m di onè respè, l ap mete antèn, l ap konnen si nèg yo pa fouye tou paske, e, wè zòn bò Vitelòm nan la, anpil pyèj. Si w konprann w ap fonse antre nan zòn vitelòm nan konsa konsa, w ap tonbe nan tou. E nèg yo konn sa byen, nèg yo konnen kòmsi gen operasyon w ap fè fòk ou genyen dè deminè. Bon, pou nou genyen ti aktivite sa yo nan men nou, m ta kapab di bandi yo gen zam pase nou se vre, pase bandi yo gen gwo bagay, men, si nou gen bagay sa yo nan men nou mesye, nou ka batay men gon pwoblèm wi. Anpil nan yo konn nan pàn. Ou ka wè sa yo voye ba ou la a, aswè a la wal nan operasyon avè l, sa w tande a la a, pwoblèm. Ou pa kapab travèse. Èske w konprann sa m ap di w la? Ou pa kapab travèse. Sa vle di, bagay yo konn pa bon. Men, nou menm n ap tann paske pèp ayisyen an pasyan, kèlkeswa kote bagay la ye, li ladann. Men fòm di nou byen, pa gen volonte vrèman pou ratibwaze gang, m di nou sa, pèp ayisyen. E anpil polisye tou, ki antre nan lojik pseudo operasyon an, retire kò nou nan lojik sila a. Bon, kòm tou gon pakèt polisye ki aplike, en, anpil la a gen tan jete yo wi. Anpil gen tan ale Etazini wi. Enben wi, pase nèg yo gen fanmi yo la a, ki di bon, m p ap kite nèg sa a mouri nan peyi Dayiti papa, jan gang yo ap. rache moun la banm fon ti poze banm voye pran paske si ou fè yon kalkil e sa map di nou an wi si pa egzanp yon nèg ou gon fanmi ou ki nan la polis e ou gen posibilite pou kapab fèl antre gen de bagay ou kalkile ou di si poum fè antèman kòb la plis e dèfwa m ka panse fè antèman m pa jwenn kadav la Kèt! E son w pwòch kanmenm. Nèg la di en en. Ban m aplike. M a voye pran l pito. Li menm lè l antre l a voye pran de twa lòt moun ensi de swit. Kounye a sa pou nou konprann, sè ke wè ti pwogram Biden nan la? Anpil polisye jete yo. Anpil polisye jwe pye yo. Kounya la, mwen menm sa m ta swete, m ta swete ke depi se nèg ki nan lapolis la pou yo ta jwe pye yo nèt. Paske, nèg yo pa sou fè peyi, nou pa kab dakò pou pitit nou ap mouri konsa. Se pa bandi yo non ki ta vle touye polisye yo. Men, polisye yo pa konprann jwèt la. Yo antre mal ladann. Paske banm di w yon bagay, si pa egzanp ou nan yon lakou, ou gen yon bouldog, ou gen yon ti chen peyi. Bon kiyès wap dakò k pou touye lòt? E pou bouldog la manje ti chen peyi a? Paske moun ou plis renmen an l ka fè pi bon djòb pou ou. Kisa lapolis la ka fè pou ou? Lapolis la pa ka fè djòb ou bezwen an. Èske w konprann? Donk sa vle di ke se tap yon fyète pou mwen pou m ta wè kòmsi. Depi se nèg ki nan lapolis la tout nèg jwe pye yo. Y ale Kiba, y al lòt kote, y ale Etazini. Ou konprann? Pandan m ap pale de pwogram Biden nan, fò m di nou byen ke anpil moun ale. E chak jou la a gen anviwon 170 Ayisyen k ap kite peyi a. M dakò wi. Men, gen yon pakèt tou ki pa ka ale. Pami moun ki pa ka ale yo, mwen m se youn ladan yo. Paske, m kon yon grenn bagay. Premye bagay m met nan tèt mwen sè ke. Nan jan map batay la la mpap mande pèsòn pou aplike mwen. Si yon moun ta deside ou fèm favè a mpap jetel. Men mpap mande pèsòn. Mgen frè, mretounen di nou sa ankò, mgen frè Etazini. Mgen parenn Etazini. Men kitem di nou, mplis ka mawon. Mka viv nan mawon. Mpap gen pwoblèm poum mawon. Paske moun sa yo, mestime ke yo gen moun ki pi enpòtan pou yo, yo ka fè antre. Paske mwen menm. M ka viv nan stil vi Woben Dèbwa a. An atandan ke lè jou a rive, si m ka fon ti ale Gwada. Nou wè m toujou ap di sa? M renmen Gwada. M renmen Madinina. Alò, sa k pa konnen, fò m di nou Madinina se Matinik. Gwada se Gwadloup. M renmen ti kote sa yo paske m gen moun nwa parèy mwen, m gen moun ki pale ti kreyòl parèy mwen e. Moun sa yo tou yo pase menm mizè avè m. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Jiska prezan, yo toujou gen anpil revandikasyon. Se departeman doutremè. Nou menm tou, nou pase nan menm bagay la. Ebyen, se pou m di nou ke m renmen moun ki sanble avè m. M pa renmen moun ki pa sanble avè m, ki pretann ke yo jenere. Paske jounen jodi a la, gen bagay wap di sou youtube yo kab fèmen chanèl ou. Men, ou oblije di yo ak yon langaj kòde. Moun sa yo, ki te di ke, ebyen, yo prefere wè nou neye, men jounen jodi a nou wè yo jenere. Se sak fè, map poze anpil kestyon sou jenerozite moun sa yo. Se nòmal, paske nou nan mizè, nou nan pwoblèm, fòk nou ale. E laba a gen ti lavi miyò. Lè w te nan yon peyi, ou pa t kab manyen de gouden, w ale ou kapab manyen 20 dola se bokou. E la, nou oblije bat bravo pou Biden. N ap di Biden mèsi anpil. Malgre nou wè Repibliken yo kanpe an kwa pou kanpe pwogram nan, men Biden ede nou. Men, gon bagay pou nou konprann, Repibliken gon jan l ap viv. M prefere viv ak yon Repibliken ke mwen viv avèk yon Demokrat. Paske Repibliken an. Sil pral touye w lap di w konn sak pase jodi a se dènye jou w si w nan kay la si w rete map touye w men demokrat la li menm lap rete la avè w jiskaske l ba w pwazon li pap janm di w sa esak fè m renmen repibliken eske nou konprann sa vle di tanzantan mwen m rete la map reflechi pou m konnen kisak gen dèyè sa paske m wè yo renmen nou anpil e pwogram nan mache wi mezanmi pwogram nan mache gen anpil moun. Mwen menm jiska prezan si yon moun vle aplike pou mwen ou kapab aplike map fon parèt men fòm di w m pap rete 2 zan an pap pranm dèyè a avan 2 zan map vini paske m pa vle al ret nan peyi moun m pa vle pou nèg al mete baboukèt nan bouch mwen e sak fè w wè gon seri de nèg la se gwo jounalis yo ye se gwo nèg se nèg kap sakaje rezo sosyo yo men yo paka pale Biden mal paske yo lakay Biden. Tout ayisyen ki nan peyi etazini konprann sitiyasyon an menm lè nap bat bravo pou lèzetazini nap bat bravo pou pwogram Biden nan men nou konnen byen sa yo fè nou eske nou konprann sa map di nou an se kòmsi mta kapab di w ou al an frans epi tout fransè renmen w men yo konnen byen sa w te fè yo yo pap janm bliye sa ebyen se poum di nou ke nou menm tou nap sonje ke sa moun sa yo fè nou en. Yo mete pye sou kou nou kounya lè yo wè nou pral trepase yo ba nou ti dlo ou pa wè chak tan kesyon ensekirite a kòmsi moun ap manje moun moun ap touye moun ayiti baskile dan la vyolans ou pa wè sa yo fè yo ba nou ti piki kalman e lè yo pa voye de twa ti blende yo vote yon rezolisyon la nan nasyon zini pou di nou e yap voye bagay pou nou men kite m di nou pandan nap pale de sa eleksyon ap fèt wi mwen m rete kwè eleksyon pral fèt tankou jan w wè kanaval fèt. Ou bay kanaval fèt? Kanaval fèt granm maten nan Pòtoprens! Sa vle di, jan m te di yè nan emisyon an, swa nèg yo pale avèk Izo, yo pale avèk nèg yo la, paske w pa kab pral fè kanaval la nan Pòtoprens, w ap pase bò palè, file moute sou Channmas la, epi Izo menm anba nan Vilaj de Dye, kòmsi Izo pa di anyen. Gon w grenn fason w ta kapab fè sa pou Izo pa di anyen. Ou met on cha. Ou fèl kado 2 cha? Hein? Menm lè w ta fè Izo kado 2 cha, ou fè Ti Lapli kado 2 grenn. Sa w ap di a Bèlè? Sa w ap di avèk Maya lòt kote sa yo? W ap fè yo kado 2 twa tou? Ebyen tout cha w genyen w ap w ap mete yo nan kanaval? Hein? Sa vle di fòk gen yon negosyasyon kanmenm. Ki sa w ap di a Bòs Vite ki vin pwisan nan dènye moman sa yo la a? Donk se pou m di nou ke bagay yo nan peyi Dayiti. On bon maten w ka leve ou wè tout bandi antre nan koki yo. Epi eleksyon fèt, kiyès ou tande k prezidan? A m pa konnen. La a m p ap fè pèsonalite, men w tande gon moun ki prezidan. Epi sa w tande a la a, bagay kòmanse ankò, swa yo voye on fòs ba nou, obyen yo lage nou nan menm katchouboumbe a. M espere ke nou konprann emisyon sa paske mwen fè yon veritable plongaye, men atansyon m te plis vle akse emisyon mwen an sou pwogram Biden nan. ki trè itil malgre tou sa yo fè nou paske lè moun nan fon ti bagay ki aleje pè nou fò di l mèsi 3 nouvo blende yo voye ba nou ebyen nou swete vit wè blende sa yo antre an aksyon si yo pa an pa nou silvouplè epi blezwann e pa blezwann chantè a non on ti blezwann nan kap ayisyen se on ti bandi pwèl pete lapolis touye nan echanj de tir daprè sa lapolis di. Donk se kestyon sa yo ke nou menm nou te debat. Nou espere ke pèp ayisyen an, tout moun kap viv nan peyi sa a, y konpri bandi yo, ya va pran konsyans de eta peyi a. Paske gon lè kap rive, mwen menm ki deside rete la avèk nou, se pa paske m son chyen, men se paske m renmen peyi a tou. Map batay pou yon kòz. Men si m la avè nou mesye, nou pa ka chwazi pou n di, N ap fè sa m pa renmen. Èske nou konprann sa m di nou an? Lè m ap preche mezanmi, fò prèch mwen an tonbe nan yon bon zòrèy. Paske, kòmsi, se mande m pa ta ka mande, non m pa deside mande pou yo aplike pou mwen. Men m rete la avè nou annatandan. Lè m ka al vizite, m ap vizite. E mezanmi, bandi yo, Fè m kado sa non. Fè nou kado sa. Ede nou. Bay peyi a yon lòt imaj tou. Paske tout revolisyon li pa fèt san sa w konnen m konnen an. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Pi aprè kès kon di? A la pwochèn!